Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon se konfime ti makak ale ti makak mouri te gen anpil diversion ki tap fèt sou lanmò ti makak nou sòm le samedi 22 avril 2023 trè bon week-end a chacun de vous sila yo ki aletranje kap benyen nan nostalgie map di nou kenbe rèd pa moli sila yo ki an Haïti kap manje bal. Bandi ap fè yo kouri pasi pala map di nou kenbe la pa moli priye mete ajenou limen balèn jete dlo paske gon jou bagay la kapab chanje. Écoutez la mort de ti makak il ya bokou djan ki yo menm ap kòmante l men écoutez si jodi ya 22 avril 2023 yè te vandredi 21 avril 2023 avan yè te jedi 20 avril 2023 Eben Jedi 20 avril 2023 Enfòmasyon sa tap sikile anpil nan lakou Pòtoprens O pwen ke mwen te fè yon emisyon sou lanmò Ti Makak e mwen te pibliye li e li te gentan genyen 37 segond. pibliye. Mwen mete li sou mòd prive paske mwen te toujou vle asire mwen ke mwen pa bay manti. Mwen pa fè flay paske lè ou genyen 313 mil moun k ap swiv ou, ou pa dwe bay manti, ou pa dwe fè flay. E si w fè flay fòk ou genyen kouraj pou vini pou di ke ekoute m te fè flay. Ebyen fò m di nou byen le 19 avril Dan la sware, Ti Makak tonbe. Ti Makak tonbe depi 19 avril dan la sware. Si gen yon moun ki ta parèt la ki di w ke se maten an Ti Makak tonbe, di l se pa vre. Men ekoute, nou konnen nan kesyon sa yo fòk ou fè anpil pridans. M te fè anpil jimnastik pou m te jwenn enfòmasyon an. Men m te jwenn bon lò a. Bon lò a te vin jwenn mwen. Men, se mwen menm ki te yon ti jan ap pran prekosyon ki fè m pa t lage bon lò a. Paske bon lò a te sòti yon kote ke Arab sa pa janm ban m manti. Men mwen te fon ti tan toujou paske le tan te kapab pale. Men se maten an Arab la rele m pou l di ou dezòd anpil. Quand je vous communique une info, ou menm ki se chèf arab, m pa gen dwa ba w manti. E se sa k fè, maten an la, m ap pran chèf arab la nan men w, ou pa chèf arab ankò. Èske nou konprann? Donk, Ti Makak ale, Ti Makak pran bal e. Le jour du 19 euh quelques heures avant ti makak tonbe il a eu à appeler des proches pour dire à ses mères que m pa kwè map viv paske m santi transpò lanmò a se konsa ti makak pèdi lavi l nou wè gen anpil Chit la ki kòmanse konfime lamò Ti Makak. Pa bliye anlè a gen 2 moun. Men fò m di nou byen ke le 19 Ti Makak tonbe. Le 20, le jedi 20 avril, jou ki te gen anpil rimè konsènan lamò de Ti Makak men nou pa p ka di rimè ankò se te de nouvèl ki konfime lamò Ti Makak. Se te de konfimasyon byen si. Gen anpil reprezay ki te fèt anlè a. Wi, gen anpil reprezay, gen anpil kay ki boule, nèg yo pase a laksyon, nèg yo boule kay, nèg yo voye bal sou moun, paske lanmò Ti Makak fè mal. Ti Makak, se le frè de Black K. Black ka la. Black ka pa gen pwoblèm. Nou sonje te gen yon tweet ki sòti de gaj e tweet la di le frère de ti makak serait mort e ti makak li menm li ta blese par bal. Ebyen nou vin jwenn li nan sans enverse. Se ti makak ki mouri. Epi Black ka li menm li la. Men ekoute, m te toujou ap di nou sa, m ap di nou sa ankò, Ti Makak se youn nan nèg ki pi sovaj anlè a. Ti Makak se te nimewo 2 baz la, se son frè Black K ki li menm nimewo 1. Donk Ti Makak ale, Ti Makak Tonbe e non Ti Makak la li pap site ankò. Ti Makak konn an difikilte a plizyè repriz paske lòske Ti Makak te kòmanse ap sakaje anlè a, te genyen yon premyè operasyon ki te fèt. Operasyon pou di ke yo pral manyen manm Ti Makak. E lè Ti Makak te kòmanse egzajere, Vin gen yon operasyon ki fèt e o pwen ke anpil moun ta di ke Toto te vini anlè avèk de mèsenè. De mèsenè kote ke nèg yo jennen Ti Makak, Ti Makak pran mòn. Ti Makak rive yon kote nan raje a, se grenn bwa Ti Makak ap manje men Ti Makak. ap veye. Lè Toto vin pran anlè a, l mete yon seri de nèg anlè a. Kòm Ti Makak konn anlè a pi byen ke nèg yo, Ti Makak avèk twoup li an pote boure. Lè sa a m kwè yo touye 15 nèg pou Toto. Yo fè yon masak. Paske nèg sa yo menm anndan yon kay yo t ap fè fèt, yo t ap enjoy yo. M kwè menm fanm mouri nan masak sa a ki te fèt. Depi lè sa a, Ti Makak repran zòn nan. Ti Makak repran zòn nan, gen anpil lòbèy Ti Makak fè. Ah ben wi, anpil kidnaping fèt anlè a. E nou sonje, anpil moun mouri. Gen nèg ki mouri boule. Pa egzanp, gon w bagay ki pral fèt. Lamò de Jerry Toussaint, pitit Dany Toussaint an. Yo akize Ti Makak. Kòm kwa li se moun ki touye Jerry Toussaint. Se nan moman sa a. ta pral gen pwoblèm anlè a paske lòske notre reporter li ta pral reyalize yon entèvyou avèk Ti Makak pou te kapab demele le vrè di fo dan sèt afè e ke Ti Makak ta pral di ke li pa responsab lanmò sitwayen an, se nèg yo k manje Jerry Toussaint anlè a, ebyen le landmen ou aprè demen byen sur Ta pral genyen 2 journalist ki yo menm ta pral moute anlè a kote Ti Makak. Pandan nèg yo ap moute anlè a, ebyen yo te jwenn jounalis RL prod lan sou wout lan. Yo ta pral moute avèk li. 2 jounalis sa yo pèdi lavi yo. Anpil moun lage chay la sou do Ti Makak. Men anpil lòt moun lage chay la sou do lòt nèg Toto yo. Kòmkwa se yo menm ki fizye nèg sa yo. Konprann byen wi. E moun ki te akize ti makak yo se paske yo te di ke gen youn nan jounalis sa yo ki toujou gen yon lyen avèk mesye je nèf yo. Donk piske mesye yo mouri, nou pa gen pou nou fè twòp kòmantè sou lanmò yo. De kòmantè sa ta kapab an kèlke sòt deranje Fanmi moun sa yo ki rete nan yon dèy m ta kapab di ki poko ka efase. Kounye a ti makak ap fonksyone, ti makak ap touye moun. Yvon Buissereth boule nan yon machin ansanm avèk yon sitwayen anlè a. Eric Jean Baptiste yo asasinen li anlè a. E dènyeman la a se 3 polisye. 3 polisye ki viktim 2 ti makak, ti makak touye yo. Nèg yo touye 3 ti vòlè, pandan nèg yo pral rive pi wo, nèg ti makak yo tann yon pyèj e se la 3 polisye pral mouri. Fineray 3 polisye sa yo fèt yè, e se la tou m pral fè yon ti kite dosye ti makak la pou m antre nan fineray sa pou m di Frantz Elbe asime responsabilite w, pou m di chak grenn sitwayen ki nan peyi sa Fè tankou manman youn nan polisye sa yo kote ke gen yon responsab ki vini pou bal nan men li di m pap pran nan men nan men w paske ou son kriminèl. Mesye a pa gen moun toujou nan peyi a. Li pa pran nan men nan men otorite sa. O pwen ke moun sa li tèlman wont se bat li bat do fi a paske li di Ariel ou manje pitit mwen an, Ariel ou touye pitit mwen an. Eske nou konprann? Gen moun toujou nan peyi sa. E fòm di nou ke le pwòch de ti makak yo ap kriye. Se vre, nou menm ki pwòch ti makak, sa kapab fè nou mal paske ti makak tonbe. Men figurevou byen ke ti makak a bokou de mòr sur son kont. Il a bokou de mò a son aktif. Un seul mort ne peut pas effacer ces dizaines de morts ki anrejistre sou kont yon sèl gwoup de gang. Eske w pa ta ka di ke gen yon dizèn de mò, yon dizèn de moun ki mouri sou kont Ti Makak, sou kont gang Ti Makak la? Paske si w pran Erik Jan Batis avèk nèg ki te avè l nan machin nan, ou pran Yvon Bisrèt avèk nèg ki te avè l nan machin nan, boule! Ou pran anpil lòt moun, se 3 polisye. Ou pran moun ki kidnape. A! Avan sa te gen plizyè polisye nèg yo touye. Lè yo touye yo, yo lage yo nan videyo pou ap gade yo. Kisa w di tèt ou? Ti makak ale, lavi fezan. E kounye a la a lapolis, kisa pou fè? Si ti makak tonbe, Ebyen, anpil moun panse ke se ta evidan pou ta kapab bay volim, pou ta kapab bay volim. Wi, sa vle di kontinuite a fòk li fèt. Konprann byen wi. Ti makak, une histoire, une énigme, un mystère, men ki efase jounen jodi a. Ti makak. pa la ankò. Ti Makak ale depi le 19 avril. Men, ta pral gen ti divèsyon ki ap fèt. Men, lè nou jwenn bon enfòmasyon an, nou voye l ba ou. E fò m di nou byen ke, jan m te di nou talè a, Arab la te gen tan di m tout bagay. Yon gwo chèf Arab. Men se mwen menm ki t ap pran prekosyon pou chèn nan, pou ke nou pa t bay manti. Pa pita yè, w ap gade pou wè sè sitwayen ke Ti Makak mete dlo nan je yo, se te le 9 avril 2023. An nou gade ankò. E tankou yon moun ki gen kwa fè. Epi dimanch pase nouvèl sa n resevwa oohh oohh oohh ta fè l yon lòt fason leta peyi men pa konsa manman pa gen 2 l pa gen 3 yon sèl pitit la oohh oohh oohh ou mete dlo nan je w. Pou ou menm ki se pwòch ti makak ki ta anvi kriye, men lè w ap gade moun sa yo, ti makak e akolit li yo, mete dlo nan je yo, dlo nan je Paola l ap seche rapid vit paske y a de paran! ki yo menm konprann sitiyasyon an. Y a de paran ki konnen ke lè pitit yo nan gang, yo pa dwe apwouve. Nou pral vini avèk de emisyon spesyal sou ti makak. Nou pral vini avèk de entèvyou, de voice konsènan ti makak. Pou nou di ti makak, kote w ye a, w ap konprann ke dan lavi, sa w fè, se li w wè. Listwa, la nati, le Dye dè Dye. Li pap janm padone w. Wap touye moun, wap pase konsa.